Chak samdi et dimanche a partir de 8 heures PM suivez sur votre chaîne le feuilleton parlementaire tou sa ki te pase nan palman an depi nan 48 tièm lejislati wap gen chans reviv yo sou chaîne ou renmen anpil la an imaj ou an audio. Mwen menm mwen regrèt m pa regrèt koko chita devanm nan la. Ou wè? M regrèt kèk koko pa chita la. Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Tankou spot la di li, se le feyton parlemantè. Men ekoute, a travè set emisyon, euh, nou pral fè yon ti pale de 10 senatè ki rete nan sena republik la. Mesye yo manke ale, men ekoute, konstitisyon euh, an, avèk, euh, m ta kapab di kriz politik la, li an kelke sòt, jwe an favè mesye sa yo. Nou wè gen anpil deba k t ap fèt sou kesyon pou nèg yo ale, pou nèg yo pa ale, men aritmetikman nèg yo gen batay la. Men pi gwo kesyon yon nèg kapab poze tèt ou pou kò l ye la a, èske senatè sa yo, yo itil peyi a? Bon, m gen enpresyon ke menm yon moun ki konnen le b a ba an politik yo kapab di, ben, mesye sa yo pa fè twò gran choz. Men ekoute, M yo gen argument tou pou kapab defann tèt yo pou dire ke ben se yon ti bout sena yo ye se 10 si yo pran yon desizyon ebyen desizyon sa li kapab manke fòs non euh sena te kapab montre ke li egziste nan vote rezolisyon menm lè egzekitif lan te kapab pa fè ka de rezolisyon sa yo men ekoute la sosyete li tap di ke ebyen mesye sa yo travay an al wè kisa mesye sa yo fè nou pral jije yo se parti. Pour la di senateur, ebyen, eh nou konen ke, nan pato preslan se Patrice Dumont, nan la Tibonit, García Delva. Eh, ya de nan. L'artiste se García Delva. Epyi, euh, le senateur se García Delva. Pour le département des NIP, c'est bien Denis Cadeau. Sud-Est, Joseph Lambert, l'animal politique. Dans le Sud, c'est bien François Sildor, Centre, Ronnie Célestin. Nord, Jean Marie Ralph Fethière epi Nò-Wès Kedler Augustin, Nò-Ès Wanick Pierre epi a Grandans Jean Rigaud Bélizaire, 10 senatè. Bon! Mesye sa yo lotbò a la a, pèsòn moun pa tande yo. Anpil moun poze tèt yo kesyon mande ki sa mesye sa yo ap fè. Ben ekoute, an nou gade pou wè. Dabò pou le prezidan du sena. Joseph Lambert. Se kelken ki et anime par le dezir d'etre le prezidan de se peyi. Tout jan politik ap fèt pou ke Lambert ta kapab vin prezidan peyi sa. Apre lanmò Jovenel Moïse nou wè anpil traktasyon politik ki tap fèt pou te kapab pèmèt ke animal politik lan aksede a la prezidans nan peyi sa. Men ekoute, Lèzetazini gen lè bay Joe Lambert yon ti frap paske nou wè Daniel Foot te vini la yon manyè pou te kapab planifye kesyon sa. Men ekoute, nèg yo vini avèk yon Ariel la, bon sa w tande a la, Ariel gen lè tou prezidan epi l tou premye minis. Sètadi ke lanimal politik li resevwa anpil kou politik pandan ane 2021 an e pandan ane 2022 an tou li ap jwe yon manyè pou ta kapab. reyisi objektif li. Men ekoute, Joseph Lambert toujou ap peze sou akseleratè la paske nan sa Ariel mele la jounen jodi a la, mta kapab di bagay la parèt lèd pou Ariel Henry e ke euh, genyen kelke vwa dan la kominote entènasyonal, pami vwa sa yo genyen Anne Pamela White ki li menm mande ke Pou etazini pa koopere avek mesye sa paske se yon neg ki genyen yon silfirez repitasyon sitou nan sa ki gen awe avek asasinay jovenel moise bref joseph lambert okipe l de tou sa petet ke se sa ki la koz ke yo pa tro pozitif nan parleman men le fet ke prezidan li menm li pa pozitive ebyen sa kapab gen enpak sou lot senate yo an ale pou euh euh garcia delva. Non, m te vle pran manm biwo yo dabò paske nou konnen gen eleksyon ki fèt, le prezidan se Joseph Lambert ankò, epi le vis prezidan se byen Kedler Augustin. Bon, Kedler Augustin se te entelektyèl, on nèg pa ka di misye se on nèg sòt, misye konn li, li fè anpil bagay, men ekoute, Kedlaire Augustin mele nan anpil bagay, alò m pap di mele, non li site nan anpil bagay, nan anpil lòbèy, e se kelken ki esè a chak moman de refaire son image, e paske ou ta kapab di se yon nèg ki chak jou lanse l nan yon lojik de dyabolize l, paske bon, yo dyabolize l anpil, men finalman, Kesyon na poze eske moun no west e toujou genyen menm amou lan pou Kedlaire Augustin. Genyen lot la ki se Jean Marie Ralph Fethière, ben se kelken ki e trè diskrè, depi lel vin nan palman m pa kwe misye pale 10 fwa, men ekoute li te kester, li retounen kester, donk misye ap jere kesyon lajan, donk euh menm le ou e neg yo diskrè men yo gen bay pa yo yap jere. Sonje m di w, misye pa pale anpil. Kounye a, ann ale pou lòt senatè yo. An nou pran Rigaud Bélizaire. Rigaud Bélizaire se senatè nan departeman de la Grandans. Kè s ki l fè? M sonje l te prezidan komisyon finans. Eee, se te menm a plizyè repriz ou kwa. Men se pa kèlken ki è konvenkan. a travè se deklarasyon euh, te gon vag euh, Guy Philippe ki pote misye nan Sena a, ebyen eh li vini, petèt ke antre lanvi de posede bokou darjan, e san ou pa fè politik, ba petèt se ou nan logik ki fè, e mesye sa a li menm li ploje totalman de la diskresyon, nou pa tande bril anko, en, moun yo pa konnen yo, si yo pat konnen yo, ebyen eh yo pap konnen yo. An ale pou euh, Garcia Delva. Ah se chantè li ye li okipel de zafè mizik li mezanmi nèg la gen mizik poul fè li gen bal poul jwe depi lèl te senatè donk se bagay sa yo kòmsi lèm di depi lèl te senatè la depi lè te gen 30 senatè li pat pozitive m pa kwè se lè gen 10 senatè la li pral pozitive non Li te kapab pozitive paske lòt senatè yo te kapab gen de gwo entelektyèl, nèg ki yon ti jan eklipse kapasite l la, men ekoute, kan ti a di senatè, ebyen se ta petèt le moman pou ke, ben, Garcia Delva fon ti parèt la, men li pa parèt. Moute desann, fè ti blada, mete bèl bagay sou li, a, se nèg ki konn abiye wi, non li kwè nan sa anpil. Just abiye, epi jwe bal, Epi fanatik yo renmen l nan lòt sans. Donk, si l pa pozitive nan sena a, li pozitive nan kesyon mizik. Ann ale pou Denis Cadeau non. Denis Cadeau se yon ansyen pwofesè. Nèg ki te nan rayi edikasyon nasyonal. Men, ki sa l fè? Li pa pran anpil lapawòl. M pa kwè l ekri menm yon pwopozisyon de lwa non. Bon, m pap di twòp bagay sou li paske bon, se la menm choz. Pierre François Sildor. A wè, Sildor se senatè Departement du sud. Moun sud yo sa nou panse de Sildor? Fò m t al mennen yon ti ankèt paske son nèg ki konn li. Lè l pale misye montre w ke son nèg ki gen etòf ki pale. Men poutan, hum! Nèg yo rete anba misye, nèg yo pa fè anyen. Bon, petèt ke yo ka twò pre Izo. Paske gen de desizyon w ap pran lè w twò pre nèg yo konsa, yo ka fè w pè. Men m panse ke Sildò se yon nèg ki te ka senatè nan nenpòt peyi frankofòn. Men poukisa li pa t pozitive menm? Ay, tèt chaje. Hum! M gen Rony Celestin nan Centre. Se yon antreprenè, yon richissime homme d'affaires. E Rony Celestin se pa yon moun ki pran lapawòl souvan e menm nan seyans yo, li pa pran lapawòl. Defwa l konn nan yon seyans epi li vire do l l ale. Menm seyans ki konn vrèman enpòtan pou le peyi paske y a tèlman dotre chòz a regle. e dotre cha a fwete donk anpil fwa l konn nan seyans li oblije kite seyans la paske se pa senatè an ki fè l rich petèt ke senatè la se youn nan vektè ki rann li pi pwisan men ekoute se kelken ki a bokou dajan se yon nonm dafè bon pa gran choz a di de Rony Celestin menm si se pa yon gwo gwo gwo entelektyèl an ale pou Kiyès mwen te la? Wanik! Ah! Wanik etè prezidan de la komisyon de zafèr sosyal du sena. Aprè Don Kato te fin pran komisyon sila al kite la tè, bon nèg yo pran komisyon nan men Don Kato, men anyen pa fèt. Sitiyasyon sosyal la rete menm jan. E Don Kato te konn ap eseye mete baton nan wou ministè afè sosyal pou jere kesyon ouvriye yo, pou fè yon seri de bagay, men aprè Don Kato kite komisyon sa a, ebyen Wanik se nan men li ye, Li fè travay li. Men ekoute, randemwa foursaj li pa briye. Eske nou konprann? Gen yon pakèt lòt nèg ki bon. Men ekoute, tout moun se Gary Bodeau yo wè. Tout moun se Benoît Laguerre yo wè. Paske se nèg sa yo ki yo menm ta kapab konsidere yo kòm de nèg kap fè politik bleng bleng. Men se yo k parèt. Se sa nou pa ka konprann wi. Eske se chwa popilasyon ki pa bon? Paske menm lè gen anpil efò ki fèt, Paske nan chak lejislati, fòm di nou byen, gen 2, 3 grenn ou kapab retire nan lo sak pa bon yo. Men, Patrice Dumont nan mitan 9 lòt senatè, e eske li vin pa rese tou, eske nèg yo enfliyanse l, men finalman l pase pami la foul. Konprann? Donk, se pou m di nou ke le travay na pa ete pozitif. E si pèp la ta genyen yon nòt pou l bay, aparaman, m panse ke nòt nèg sa yo kapab desann menm nan 4 sur 10. E koute, le 11 otre mwa ki rèst, paske nèg sa yo mande yo ap fini dezyèm lendi janvye 2000. 23, donk aparaman l kapab genyen yon ane elektoral. Si eleksyon ap fèt an 2022, sa vle di nèg sa yo ap tou senatè, y ap tou gen bagay nan men yo, sa vle di pa bliye depi w sou pouvwa epi w al nan eleksyon, sa vle di gen anpil bagay ou kapab fè. Se pou m di nou ke lè nèg sa yo rive lakay yo aparaman yo gen anpil kesyon pou yo reponn popilasyon an. Patrice Dumont, si l ap tounen, li gen anpil ti pawòl li pral pale avèk euh, moun nan lwès, paske yo pral poze l kestyon. Joseph Lambert gen a dire a moun nan departeman du Sud-Est. Garcia Delva gen ti bagay pou l di a moun Latibonit. Denis Cadeau, ou gen bagay pou di a moun nan Nip. Euh. Tildor ou gen bagay pou di ak moun nan Sid. Rony Celestin ou gen bagay pou di a moun nan Centre. Ralph Fethière ou gen bagay pou di a moun nan Nord Border. Et de même pou Wanick avèk Rigaud Belizaire donk nou gen bagay pou nou di moun nan Nord Est avèk Département de la Grande Anse. Donk on est arrivé à la fin de cette émission. Le feuilleton parlementaire, Et pas oublier, c'est chaque dimanche à partir de l'heure si là. Des fois, nous ne droit pas qu'à joindre sur ça parce que nous compte tellement pris gain l'autre dossier non actualité à. Et me penser que ça va le faire un maximum de commentaires et un maximum de partage également. Ou dwe ap mande zanmi, fanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi apre, kès kon di? A la pwochèn!